Erol Alabe se non yon polisye USGPN ki tonbe anba men gang. Ebyen ajan USGPN sa a ki li menm ta pran nan anbiskad yè doke nan zòn Eddy One. Misye mouri mòtèlman blese e selon sa nou gen kòm enfòmasyon, se ta gwoup gang Vitelòm yo ki ta e donke mete fen nan lavi polisye Erol Alabre e donke ajan us GPN sa pou kwè nap pale la a kadav misye nan men bandi yo, yo pote l ale fanmi l pa menm gen chans rekipere kadav sa a. Nou pral envite w gen detay. Ansyen senatè Edo Zenny sòti nan silans li aprè gwo. Akizasyon jounalis bat bravo pou lajenès la Morvan John Colem ta fè sou Edo Zeni ebyen nou pral fèw tande kòman Edo Zeni sakaje tout anndan biskèt Morvan John Colem ki li menm ta fè konnen ke Edo Zeni ta vwayaje al peyi Lèzetazini se ta blan ki voye relel pou lal chita pale ak yo pou vin prezidan pwovizwa peyi Dayiti ebyen Edo Zeni ki li menm demanti enfòmasyon sa epi pwofite Sa pa fè ansyen senatè a byen, ebyen nou pral fè w tande tout detay. Ou sou kanal paw la, TV lakay Haïti.com, jodi an se dimanch, nap swete w bon dimanch ak tout moun, nap rejwenn ou pou yon pwochèn video. Kòmanse bat Ayisyen an Repiblik Dominikèn. E je vu osi e alò m te vle fon ti pale sou li brèf. Mwen wè mwen wè jodi a ke dènyèman ke gen yon jou bon pa yon jounalis Yon lidè dopinyon o Kanada ki mete yon bagay deyò pou di ke je suis en train de, on est en train de, de, yo ape, yo ape pale avè m oubyen il y a de, gen yon gwo reyinyon k ap fèt an Miami e ke je suis, ke m vini Miami pou sa avèk madanm mwen e mes 4 enfants. Bon! M ta renmen di misye ke gen de jwè 1 ou pa fè e 2 men menm ou wè emisyon map fè la m pa monetize l map fè emisyon pou peyi m m pa monetize e tout òbi tout nèg yo ap mande m pou m monetize patati patata ke menm si m pa bezwen kòb la yo menm ya pran nan ba nan jakmèl e la sèvi pou radyo patati patata men jiska prezan m gen 7 an m pa janm monetize ou konn poukisa? Se pou m di nou sa m ap fè a se avèk kè m ap fè l. E se eseye m ap eseye fè moun konprann la reyalite de peyi m. Sa m te veki kòm senatè de la Repiblik, mès opinyon ki petèt anpil moun, paske mwen kontre a anpil moun nan Miami ki di m monchè ou konn sa k pase, tout sa m anvi di fò yo, m ap di yo tou ba, ou menm ou di yo fò. Mèsi anpil. Men tout moun di m veye kòb. Veye kò m paske nenpòt bagay ka rive. Menm yo yap fè trè atansyon tou paske m pa Jovenel. M pa Jovenel, yon nèg vin betize avè mwen, swa w pran se pa w. Paske men map defann tèt mwen. M di w nèg sa, afè de lapolis ap vin di m e dènyèman m te nan Guy Wewe ke m salye e ki gon bèl studio ki se yon nan nèg ki rive nan bay pal la, konpliman ak Guy Wewe e alò ki te di m ke Eske zam mwen yo legal? M pa benyen de zam legal. Jan peyi an ye la a, ou panse m bay mafya kouto nan pòch mwen? Ou panse m bay mafya yon revolvè ki gen 9 bal, 15 bal, 20 bal? No way! Dwa peyi a bon. Yes! Edwozini petèt, lè sa a, dayè m toujou di nèg sa, si zam nan nan men m, li bèdè, li mye ke l nan men m, ke l nan men yon vagabon. Paske zam pa m nan pap sèvi. Li pap sèvi. E sèl jan pou l sèvi se si yon nèg atake l. Li p ap sèvi pito tout zam yo te nan men Edozini. Lè sa a Ayiti t ap an pè. Ok, alò pou n kontinye m tande misye di ke nou nan reyinyon. Bon e alò? E alò ou panse nan nivo m rive la a, ansyen senatè de la Repiblik, ansyen maire d'une ville, en e commerçant de mon etat, en e yon moun k ap fè politik. Kòm je te souvan di par aksidan paske se pa rèv mwen de fè politik ok rèv mwen se fè biznis fè lajan pote inovasyon anndan peyi a fè de bagay anndan peyi a se sak enterese m donk jodi a la a lè misye fè sa m vle misye konprann ke premyèman l ap fè l ap fè kòb li nan bagay li pou l monetize e jan l di sa pou l fè kòb li oken pwoblèm. Se fason l fè kòb li, m pa gen pwoblèm. Men e pa fason m fè kòb. Men m se se yon rud travayè. Yon nèg ka di tout bagay sou mwen, men m ba w defi, m mete w an defi pou w di Eddo Zeni te fè tan kòb 10 goud, 20 goud, 30 goud pandan l te fè 6 an senatè de la Repiblik e pwòch di pouvwa. Pwòch di pouvwa. Sa m ap di w la a, e pa tout moun non k ka di l. Ou wè m fè setan m ap joure? Nou fè setan nap chèche bay vant. Nou antre nan tout ministè. N nòtè. Tout kote nou pase. E an plis de sa m se youn nan senatè ki pi onèt, pou m pa di ki onèt paske tout lòt yo pa gen lòt. Paske m di nou deja, m met 6 moun nan diplomasi a. Gen nèg ki met 300 moun nan diplomasi a. Ok? M met 6 paske m pat vle fè Ayiti mal. Ok? e ensitvit nan leta tankou jan m di nou pè diyèm o pa vin redwozini pran pè diyèm pandan 6 zan chak tan m tap pati m pati a lajan m m pa dwe fè peyi a tò paske peyi a pa gen lajan kòm men menm mwen gen mwayen mwen fè l m ale ak kòb mwen ok donk e lè mesye a kanpe li di ke m avèk tout pitit mwen Sa vle di ou mete pitit mwen, bon si m se yon nèg ki te gen pwoblèm anpil pwoblèm avèk moun, ou mete pitit mwen an je. Ou mete madanm mwen an je. Paske ou di m vin nan 2 gwo reyinyon, ou ta ka di ke m vin nan reyinyon an, oken pwoblèm. Men lè w met madanm mwen ak pitit mwen, se vagabonday w ap fè avè m. Men m ap raple w ke m rele Eliosini e m ap raple w ke m gen kòb nan men m. Tande byen sa m di. Tande byen sa m di. Mwen di w si konjonksyon de sibòdinasyon an. E m pral di w yon lòt pawòl, se yon dwa fondamantal ke jè pou m ta negosye pou peyi m. Se yon dwa fondamantal. Si blan an ta rele m la a pou l vin chita pou l pale avè m, sa vle di deja m fè yon gwo bagay. Sa vle di ke deja, menm ou menm ki ekri sa w ekri a, w asepte ke Edozeni ka nenpòt ki bagay nan peyi. A wè, w asepte l. Men men menm, m al de kote ladan. M al aspè negatif lan nan twit ou a, e m al nan aspè pozitif lan. M al nan aspè negatif lan, se paske m tou di w ke malgre Jezi te vin sou latè, li te jwenn moun tiye l. Donk sa vle di j'ai des ennemis. J'ai des ennemis e j'ai des ennemis ekonomik paske m ap fè biznis, j'ai des ennemis politik paske sa m ap di yo e pa tout moun k ap di yo. Lè w rete konsa pou w fè mil goud ou, di mil goud ou, di mil dola, ven mil dola m pa konnen, ou lage yon twit konsa oken pwoblèm. San prèv hein, san prèv. Ou pa ka di ki bò. Ou pa ka di ki lè, ou pa ka di ki moun, ki blan. Brèf, m te vle fè yon ti pase sou li pou m di ke se ta, se yon dwa fondamantal ke m genyen ke m pale a blan. Men a la sèl diferans, a la sèl diferans, je m'appelle Edozin. Si blan ap chita sou tab la ap pale avè m, m ap gade l lan je. M ap negosye avè l pou Ayiti. Map al voye kaka. Map negosye avèl pou Ayiti. E blan an deja konnen sil kanpe devanm e pa nenpòt bagay li ka di Edozin. Pwen final. E pa nenpòt bagay li ka dil. E lòt bagay map di w ke si blan an te bezwen m, blan an paka fèm monte Miami. Blan an gen anbasad li an Ayiti, lap rele m, nap chita yon kote nèt oubyen lap vin lakay mwen poul vin pale avèm. Kòm yo konn fè deja. Orgueil paka fè egozeri sa. Lap chita Ayiti avè m, nap diskite, nap pataje, nap konpoze, nap di tout bagay. Men sur la table, Ayiti dabò. Sou tab la, Ayiti dabò. Et c'est problème ça que nous avons dans ce pays. Fè moun pè. Men m pa pè. M son grenn nan mouda tout moun konsa. Tout nèg ki leve avè m depi m gen 8 ans, 9 ans yo konn son chèf de chèf de katye m te ye. M te gen 8 an e mwen chèf katye a. Mande nenpòt nèg ki byen avè m ki polisye jodi a. Mande Vladimir Baraison ki kondisip mwen. Mande Jacques Santana ki Boston. Mande tout nèg ki te polisye yo. Mande ti, mwen bliye bliye non vrè nou yo. Mande tout nèg la ki fè vi yo jodi a. Sa Edo Zélé te ye depi lekòl li. Jiskaske m kite lekòl. Jete toujou en leader. E m rete toujou devan bann nan. Èske sa fè yo mete m deyò nan plizyè lekòl? Nan plizyè lekòl. E pa pou nèg sòt yo mete m deyò. Yo mete m deyò pou vagabondaj, pou lide, pou kenbe tèt klas la. Ok? Donk, m tou di misye sa, m di misye ke fè trè atansyon paske se pa tout moun k ap gade la pandan l vin an vakans epi yon bagay rive fanmi l. A frè m. Lè sa a patwon, bagay yo pap fasil non. Bagay yo pap fasil non. Paske pa gen anyen ki enposib. E pa gen anyen ki posib pou nou tou lè de. Donk mwen di w, lè w byen pale sou mwen, kòm ou ap ou gen yon ti tandans de tanzantan w ap voye boul sou mwen, voye boul, pa gen pwoblèm. Paske m se yon mango mi m ye. M se yon mango mi m ye. Se nòmal pou yo keyi m. Se nòmal pou yo eseye keyi m. Se yon mango mi m ye. M fè majistra mwen, yo pa ka di m vòlè. E meri a l dwe m. M fè senatè pa ka di m vòlè. Sou li m vòlè wi nan prèv. Pase m ap ba w ti papye tenbre a wi. Depi w pa gen anyen nan men w e bouch ou k ap ap blablablabla, fè moun pè, fè bri epi pa pòz ou ap di yon bagay serye. Anyen, ou pa w janm di anyen ki bon sou mwen. Brèf, m te vle fè par la par dè choz sou se dosye pou moun ki konprann e pou moun ki rele m tout tan ap mande m kès ki èt arive. Ankò yn fwa, Si blan an bezwen pale avè m li konn kote pou l pale avè m, li konn kote l konn pale avè m deja. Donk kounye an la, si ou panse Miyami m vini se pou m pale a blan, blan pa ka fè Edwozeni deplase. Blan an bezwen m l ap chita lakay mwen avè m jan mwen m gen kote pou m chita a blan pou blan an vin pale avè m di n diskite. Blan k bezwen m e pa mwen k bezwen. Lè m bezwen blan m pral mache sou blan an. Men jodi a e pa mwen e pa mwen k bezwen blan. L m pa kwè nan moun kou m tou kwè nan tèt mwen menm. M pa janm kwè nan moun. Se sa fè tout sa m manyen m ba w. Tout sa m manyen m ba w. Lè m wè bagay la pa bon m gentan m pi entelijan m gentan jete l. M gentan voye l ale. Tout sa m fè m manyen yo mache. M gen setan m fè yon radyo. Gen radyo ki gen ventan Jakmèl. Radyo pèp la. E youn nan radyo pi pwisan nan Jakmèl. Nan Sidès. Pi pwisan. Pa janm gen manyen frè. M pè kamyon, m pran kamyon mwen, jodi a m gen plis ke 20. Tout sa m manyen, m ap vann machin, kote m kanpe la a m ap vann machin. Kote w a m kanpe Miami an wi. Kòman zanmi nou rele? Ki rele nou, nou, yon nèg vin jis la. Misye West Palm Beach. Misye West Palm Beach, misye desann. Kernizan Eber Renal. Kernizan Kernizan Eber Renal. Misye sot jis West Palm Beach. Misye se pwopriyetè plaj Dubai Gran Gwav. Misye sot jis West Palm Beach pou l vin wè avè m, pou l vin achte yon machin avè m. Et laissez-moi vous dire que la confiance a été tellement absolue que gen de bagay ke nou fè, pa egzanp, Gen de chèk yo ba mwen, li pa menm met montan. Ou di a mwen fè l konfyans, li siyen l, epi l di m, vazi, m fè w konfyans. M pa nenpòt ki moun, patwon.